Kado, Nou menm nan nivo kado nou pran pou n ede prizonye ki nan Penitansye Nasyonal. Nou konnen depi plizyè ane genyen yon sitiyasyon prekè anndan sant karseral yo. E nan nivo prizon Kabarè, prizon fanm Kabarè gen 145 moun ki sove. Se 3 yo arete. E atak sa, nòmalman, evazyon masiv sa, li fèt swit a atak ki te fèt sou komisarya Titanyen an. Donk, n ap mande otorite konsène, otorite polisyè e jidisyè pran tout dispozisyon pou yo pèmèt ke moun sa yo retwouve selil yo. Oubyen tou, si yon moun k ap gade m, k ap tande m ki ta sove, mwen m t ap konseye w kòm avoka retounen. Esther Douyon, se avoka w m ye. E w ap wè, nou se premye estrikti tou ki te lanse yon SOS pou kad e pou penitansye nasyonal. Paske prizonye yo di w yo fè 5 jou san benyen, san manje. E depo e de nouriti yo nan fini. Sa di, kote yo te antrepoze manje yo fini, pa gen manje. E m panse ke li ekstrèmman enpòtan pou popilasyon konprann sa n ap pale la. Olrich Toussaint mouri nan Penitansye Nasyonal fot de swen mediko. Pa gen enfimye ki te pote swen ansanm avè l, li pase de via trepa. Genyen plizyè lòt prizonye, anpil ka desè nan prizon sivil Jakmèl. Jakmèl, nou nan 110 ka de desè. 110 moun ki mouri an 9 zon. E nou enkyè kòm òganizasyon dwa moun paske sitiyasyon konjonkti aktyèl lan pral gen gwo konsekans sou prizon an. Paske lè yo pa ka alimante prizon an manje an dlo, lè yo pa ka pote manje nan prizon an, enben se moun ki nan prizon k ap peye po kase a. E m panse li ekstrèmman enpòtan pou n tire sonèt dalarm lan pou tout moun, tout bon sitwayen ki vle pou yo kontribye nan ede prizonye yo. Paske lè moun nan fè 5, 6 an, 7 an, pa janm manje, alò manje, manje de trè movèz kalite, a bwon dlo ki pa potab. Men nan sans sa m panse ke nou menm kòm avoka, se pa sèl denonse n ap denonse. N ap libere, n ap asiste, n ap asiste gratitman, men sepandan, Nou vin estime l enpòtan pou ke nou patisipe aktivman. Lè n di patisipe aktivman, sa vle di, lè n di patisipe aktivman sa vle di kontribye. Ebyen nan sans sa w ap wè Kado pran inisyativ pote manje nan prizon sivil yo, nan prizon sivil penitansye. Nan prizon sivil Pòtoprens ke yo rele kouramman penitansye. Donk tout moun ki ta vle ede, tout moun ki ta vle bay diri, pwa, lwil, jan m toujou di l, nou pa bezwen kòb. Kado pa bezwen kòb. Si moun nan, m pa konnen, ap transfòme, pote manje an, l ap pote. Li ka rele n sou 36 23 63 92. Li ka rele m sou sou 36 23 63 82. L ap tèks mwen e l ap di m kisa l vle bay epi n ap fè jonksyon avè l pou n ka pran l nan men l jis pou ke nou pote nan prizon yo. Donk lè demach sa fin fèt, n ap bay on rapò, n ap bay on on rapò detaye de tout sa nou rantre, de tout sa nou jwenn e jis pou ka pèmèt ke popilasyon an okouran de sa k ap fèt la. Donk li ekstèman enpòtan Pou ke nou kontribye, nou ede e nou sipòte tout sa k ap fèt, paske kesyon manje anndan prizon se yon bagay ki fè pale de li anpil, e gen anpil prizonye ki mouri paske yo pa jwenn manje, gen anpil prizonye ki mouri paske yo pa jwenn dlo, gen anpil prizonye ki mouri paske yo pa jwenn swen de sante. E nou menm nan batay ke n ap fè pou lòt eta de dwa a. Nan batay ke nap fè pou lòt jistis lan, m panse ke fòn kòmanse pa enplike n konkrètman nan ede moun ki nan sitiyasyon difisil. Lè n gen mwayen, n a ale nan lòt pwovens yo. Men pou lenstan, se avèk notre faible moyen ke nap kontribye dans la mesure du possible. M konnen li pap sifi, paske sa n pral bay la petèt, se pou yon jou, se pou 2 jou. Men omwen, Le Collectif des Avocats e petèt ke ap premye, ap pami premye òganizasyon ki te pran inisyativ lan, paske moun ki nan prizon yo se, se, se, se, se, se, e, e, e, se moun yo ye, y ap purje yon pèn, yo sipoze purje l avèk la pli gran diyite. Donk nan sans sa a, Kado ap toujou mande tout moun ki vle ede, kontakte m nan nimewo an, n ap fè swivi Paske nou vle ede frè nou yo ki nan prizon an, nou vle ede fanmi nou, paske nou konnen nou kapab nou gen fanmi. Nou konnen dèfwa pa gen mwayen, avèk peyi lòk la nou pa ka pote manje pou yo. Y ap mouri. E se nan sans sa a, nou menm n ap mande Leta pou l pran tout responsablite l, pou l pran tout dispozisyon pou ede moun ki nan prizon yo viv de manyè m pa konnen. diy, avèk lapli gran diyite, e pou eseye fè tout sa k nan pouvwa yo pou konbat fenomèn detansyon prevanti pwolonje. Fè yon bilan de travay kado Collectif des avocats fè diran peryòd lòk lan, asavwa, du 12 septanm jiska kounye a. Donk, nan sans sa a, m panse ke li ekstrèmman enpòtan pou popilasyon an okouran de travay ke nou menm n ap fè kòm òganizasyon. Alò, ki sa l ye? CADO se yon estrikti ki regwoupe de avoka ki wòl yo se ede moun ki nan sitiyasyon difisil pase nan komisarya, ede militan, manifestan ki nan sitiyasyon difisil. Se ekstrèmman enpòtan. Donk, depi lè revandikasyon manifestasyon kòmanse a, nou menm, nou gen yon travay ekstraòdinè ke n ap fè. Sa l ye? Se kontribye a redui fenomèn detansyon prevantiv pwolonje a. Se ekstrèmman enpòtan. Donk nan sans sa a, piske nou konnen gen yon pwoblèm de tribinal ki pa fonksyone, donk tribinal poko janm ouvè, syèj koreksyonèl pa janm ka pran, e syèj koreksyonèl pa janm ka òganize, donk nan sans sa a m panse ke li ekstrèmman enpòtan pou ke nou menm kòm avoka k ap defann dwa moun, nou pote kotpa nou. Enben depi lendi 12 septanm nan jiska kounya, nou resanse nan nivo komisarya, nan nivo plizyè komisarya yo, nan nivo komisarya Dèlma 33, aprè travay ke Mèt Odny Semèt Jude te fè, nou resanse 23 moun nan nivo komisarya Dèlma 33. E otomatikman ke fanmi yo te kontakte nou, kisa n te fè? Nou te deplase a nos risques et périls al asiste yo nan komisarya Dèlma 23. Donk nou jwenn se pou bri, se piyaj, se kas, ensandi eksetera, men jij de pè a ki te deplase an pa t deside libere moun yo, donk jiskaprezan gen prèske 18. a 19 moun jiska 23 moun ki nan komisarya Dèlma 33 malerezman ki ap jiska prezan gwo janm tande yo e malerezman komisè gouvènman epi poko gen espas poko gen tan poko gen posiblite pou pèmèt ke moun sa yo konparèt devan ji natirèl yo e de 2 nan nivo kanapevè lè nou te arpante komisarya kanapevè nou genyen 3 moun 3 moun ki aktyèlman gade a vu nan nivo komi, alò gen gen plizyè moun nan komisarya a men nan an s ki a trè o manifestasyon gen 3 moun e nan nivo petyon vil nou libere 6 moun kolekti dè zavoka pou la defans dè dwa de lòm libere 6 moun donk pa bliye ke nou menm nan nivo kolektif la nou gen avoka nan tout peyi a nou gen avoka k ap travay a jakmèl nou gen avoka k ap travay okap Nou gen avoka k ap travay Jeremi, nou gen avoka k ap travay Gonayiv eksetera. Donk n ap wè kòman nou ka etann kado sou tout peyi a nèt jis pou pèmèt ke avoka yo fè yon entèvansyon spontane e dirèk sou kesyon arestasyon ilegal e abitrè moun nan al vòlè afè moun. Nou pa nan apiye paske nou pa t di w al vòlè non. Nou menm objektif nou se a asiste gratwitman, franchman e sensèman moun yo arete nan manifestasyon. Moun k ap revandike pou lavi chè, moun k ap revandike pou grangou, moun k ap revandike pou kesyon chomaj, moun k ap revandike pou ogmantasyon pwodui petwolye, men si lapolis arete yo, n ap asite yo, asiste yo san ezite. Nan komisarya ponpye, m kwè nou libere, dènyèman la m kwè nou libere ponpye, nou libere Medilien Jeff, Jean Joseph Yvens, nou libere Desir Joel, nou libere Simplima Jean Fritz. Donk se 4 moun ki te nan ponpye ke strikti lan, mèt Delva, mèt Arnel Remy, mèt Odnis, mèt Jude, libere. E nou nan nivo, aktyèlman la nan nivo komisara Ponpe toujou, gen 2 moun ki gade a vi. Aprè n fin libere 4 moun sa yo, y arete 2 lòt moun ankò. Gen 2 lòt moun ki gade a vi, se Eliassaint Taylè e Civil Nixon. Donk n ap fè demach, aktyèlman la n ap fè demach pou n jwenn liberasyon moun sa yo. Nan Kap Ayisyen, nou gen Maitre Laurent, Mèt Roland Laurent, k ap fè yon travay ekstraòdinè. ki arive jwenn liberasyon 2 lòt militan ke yo ta arete nan kesyon manifestasyon. Donk, jan m di nou an, objektif batay Kadò a se asiste gratwitman, franchman, sensèman, moun ke yo arete nan kad manifestasyon yo, moun ki pa gen avoka yo, moun ki wè avni yo fini nan kesyon arestasyon, paske jan m toujou di l, pa gen prizon, alò pa gen tribinal, Jistis pa fonksyone, donk nan sans sa nou menm, nou di tèt nou, il y a nécessité à montrer notre appui, notre volonté en aidant ces citoyens. Donk an gwo m kwè nou nou sou yon dizèn jiska dizèn moun ke nou libere, men gen anpil moun ki nan prizon toujou ke n ap wè si n a lage. E n ap mande komisè gouvènman an, mèt Jacques Lafontant, pou li, m pa konnen, pèmèt ke pèmanans pakè a fonksyone. Pou yo ka tande moun sa yo, pou dwa yo pa vyole, paske, jan lalwa mande l lan, 24 è oubyen 48 è apre arestasyon moun nan, fòk li konparèt pa devan jij natirèl. Donk an gwo se te bilan an. Mennen nou pral pale de inisyativ.